Finalman mèdam zè mèsyè e fòk nou diw ke peyi sa a ki rele Ayiti a son peyi ki anba pye ki anba grif Yon gwoup moun e se yo menm ki deside eske peyi a ap chanje ou pa, eske peyi a ap gen sekirite ou pa. Si yo pa vle, pa gen anyen k ap fèt. E si yo vle, gen anpil bagay ki ka fèt. Ebyen nan moman n ap pale la a, medam e mesye, fòk nou di w, dosye Bwa Kale a, enben s on dosye ki vrèman e prèske klase nan tiwa Frantz Elbe. Mete avèk Ariel Henry epi blan yo, nou di blan yo sila yo ki enben se yo kap dirije peyi sa. Menm si w wè Ariel premye minis, ou wè gen e direktè polis, gen sesi, gen sela, se blan an kap dirije. Enben nap di w dosye Matisan an, lap retounen bèl e byen pi fò, pi frajil, pi danjre ke jan ke l te ye avan. Paske depi lè Ariel te fin pale a, nou wè tout chèf gang yo te sòti nan kal li yo, yo pale, enben fò nou di w, Matisan la a, bagay yo kòmanse grav! Matisan la a, bagay yo kòmanse dejenere, deja gen plizyè ka kidnapin ki fèt, men tou jodi a, lapolis pete fyèl 2 bandi, Enben Frantz Elbe misye retire tout cha ki te enben ap siveye nèg vilaj yo anba a. Kidonk nan moman n ap pale la a pa gen cha ankò. Tout nèg rantre nan baz. Frantz Elbe te al Etazini, tounen l tounen, enben misye kraze baz. Tout polisye antre nan ka l, enben kidonk misye sot pran lòd nan men blan an, enben l kraze mouvman pèp la, li kraze batay polisye yo. Enben jounen jodi a la a, menm Lanmò San Jou ki te nan ka l, enben misye sòti. Lanmò San Jou misye sòti nan silans li, tout nèg yo sòti nan silans yo paske yo wè se pawòl djòl fann ke Frantz Elbe t ap pale, pa t gen anyen serye ke misye li menm li t ap fè. Enben nou pral envite w gen detay, nou p ap pale twòp non. Nou pral envite w tande TT pral ban nou plis enfòmasyon paske peyi sa a son peyi franchman humm li bay kè sote. La sosyete bon m di nou yon ti bagay m pral ba nou enfòmasyon paske mwen se konsa m ye m pa pretann ke m gen monopòl enfòmasyon Men mwen menm, m aranje m pou m gen enfòmasyon ke m bezwen. Pa egzanp, sa w ap gade sou ekran, sou enfòmasyon ke m pral ba ou, m vle wè w, m pral fè w yon bagay sèlman. Antretan, jodi a, nèg 400 mawozo yo, nèg yo frape, paske nèg yo genlè pran sant. se bri sapat Frantz Elbe tap fè epi ke yo retounen. Dayè Lanmò San Jou retounen sou TikTok pou pi bèl kounya. Li vin fè cho paske l wè l pa nan cho. Li vin fè cho. Pèp la kòmanse yon mouvman nèg aranje yo ak bouch yo nan mikwo yo kraze l. E yo kraze pèp la yo kraze mouvman nan men nan men pèp la. Pase pèp la m gen enpresyon yo pa konprann yo ap pran nan divèsyon etc. Epi ou wè yo demotive. Sof moun kanapé vèt kanpe djanm jiska prezan. E menm si ou pa wè yo nan lari men depi yon move je pase sou kanapé vè a li ka tou ret la. E depi yon nik bat men moun mobilize. M renmen moun kanapé vè pou sa. Ekoute. Kisa k pase? 400 mawozo jodi an nèg yo tante detounen yon bus Caribe tour. Erezman, chofè a te sou men li, yo gentan aranje yo travèse move enpas la. Men malgre tou nèg yo gentan fè yon kou sou yon kamyonèt ki te tou chaje. Men lapolis pat pran tan pou reyaji, gen anpil kout bal ki tire jodi a. E fò m di ke Ti Magali. li frape, pase gen yon tonton yo rele Bwa Youyou, misye mòtèlman touche, e enfòmasyon ke nou jwenn bò kote lapolis, misye se youn nan nèg ki te tire sou polisye m te sonje m te di nou misye te manke mouri, yo te tire sou misye nan zòn Duval la. Ebyen jodi a Bwa Youyou misye pa la. Misye mòtèlman frape menm jan gen deblozay tou nan Kafou pou yon bis, e pa sa m di bis Karibe tou. Ekoute menm jan nan Kafou yè swa deblozay kout bal fè mikalaw nan Lamantin 52. Paske m te di n sa Kafou vin frajil. Ma montre n imaj nèg ki tonbe kafou yo demen si Dye vè. G'on yon towo, yo rele misye Junior, alyas Kakout, finalman Kakout pran bal. Finalman Kakout pran bal. Ti Magalie la wi. Eh l toujou la wi, ou konnen. Ti pa ti pa, e koute, finalman Kakout pran bal ayè. Kakout pran bal, gon lòt towo te ki pran bal ki tonbe, men Kakout menm lale nèt, misye menm te blese, griyèvman blese, m pa konn si li chape men m pa kwè l fin chape, pase jan misye te blese a, li ka difisil pou l chape. Kisa k pase? Lapopo k ap frape? Pase m te di nèg yo gon lè k ap rive Kafou pa p rete konsa. Eben, de fèt, aktyèlman la tout sa t pa byen ranje kò yo kafou. Paske si ou pa ranje kò ou kafou nan kafou. Paske gon kafou 4 k ap tann ou kote lapopo ap chèche pou fon netwayaj nan kafou tout nèg ki te nan konkonbrèt avèk krisla pewoje. Nèg sa yo tanzan wap tande gen polisye kap tonbe tou nan kafou avan lontan. Rete branche. Nou konnen mwen m pa janm pale bagay vye koze. Se bon pawòl m bezwen nèg ap fè divèsyon yo konnen machin enfo a la se tete l ye pou lenstan. Jiska prezan. Tande byen. Ebyen sa w wè m di n la a nan kafou sitiyasyon an konplike. Paske, ki sa k pase? Kafou vin tankou gen yon baril poul ki simen. Baril poud la simen, se yon ti etensèl y ap tann pou dife eklate nan Kafou. E pa bagay blag k ap pase Kafou la a non. Paske nèg sa yo t tonbe a, nèg yo tonbe prèske menm zòn, se alò m pa di menm zòn non, se menm ekip sa t te lage Josué avèk Tayson atè a, Josué avèk Tayson ki se bra dwat Ti Pitè, Pe Roje. Ou polisye wi, polisye Pe Roje, nèg Krisla, se yon peyi difisil, eh, trè difisil wi, ah. Bagay yo grav. E nap mande la popo, manman lavi hein si ou pase nan 22 ou ka jwenn ti bagay nan manman lavi a. Fò fon pase lôt bò a tou nan 22 a hein. E mwen ap bay ti bagay lôt bò a la. Eben 2 jenn gason tonbe nèg yo te la yo pa la ankò. Paske m di nou gen gwo panik. nan kafou aktyèlman. Vlaw ap plenyen menl lage pyel blaw vlaw ou lach anpil lap tandem la wi ou lach anpil ou toujou ap plenyen sou stat yo poukisa ke w pa met pyew atè a ou vin kache kounya nèg ki atè a t plis ou mwen la se mikmik paske l atè a l menm p roje la menl nan kache kounya l nan kouri p roje wi jeneral p roje wi li nan kache Eben la sosyete wi gen 2 nèg ki tonbe yèswa nan la maten 52 gen yon towo yo rele se menm bakòp ki te frape Josué ak Tayson an ki vide nèg yo atè eben mesye sa yo yo te la map gade misye ti junior yo vide misye atè yo rele misye kakout finalman kakout pran bal misye bon pran bal la misye gen dyed misye te la li pa la ankò. Gon lòt towo yo frape misye tou donk misye pa la ankò ma montre n imaj nèg sa yo demen si Dye ve ok sa di kafou pou lenstan fon nèg prudan anpil anpil anpil anpil ok e sa t fè pou la nèg yo ap bay presyon e pa tout moun kap tande m kafou non kounya. Nèg yo ap chèche kay kote moun ap tande tete wi. Mesye banm di yon ti bagay e pa mwen t pwoblèm nan se respè n pou n fè mesye se rezilta se pou m konnen vre n panike paske sa kap viv la se rezilta travay mwen liye pou nèg ki pa konprann m pou mal konprann yo e pawòl zanmi an wi mal konprann yo pou mal konprann yo se rezilta travay mwen wi nap jwenn la nan kafou paske koute la sosyete. N te pale n sa t ap rive, men n pa t tande. Nou pa ka pran yon peyi, yon komin, nou livre l sèlman ak bandi. Nèg ap fè pwomosyon pou bandi. Nèg ap fè pwomosyon pou vyolans kòm otorite nan komin nan. M di l pa nòmal. Li pa nòmal. M a vin tou, m a tounen sou sa demen si Dye vle pou plis detay. Ok, bon m ale la avèk boul mikwo m sa. Mwen menm, jan m t ap di talè an, m pa nan konpetisyon, m jis bay enfòmasyon e m p ap fè distraksyon san m p ap fè sansasyon non plis. M jis ap bay enfòmasyon. Lapolis te mobilize tout resous ke l genyen. pou fè yon atak sou vilaj de Dye. M tap pale a yon zanmi ki dim ke TT m gen enpresyon o kòmandman polis la pa konprann travay ou an. Paske m wè w plis ap fè yon travay de relasyon piblik pou pnh. Men ou pa konprann sa. Paske an oken ka, m pa ka nan kan bandi an. M pa gen oken analiz ke m pral fè pou m montre kòm si se nan kan bandi a m kanpe. M dwe kanpe nan kan lapolis. Si gen deriv m ap denonse l. Men si yo fon ti pa pozitif tou m ap ankouraje l. Si gen moun ki abite vilaj, siveye pou n wè si nèg yo p ap antere kadav. paske mwen konnen gen kadav. Si kounya on lòt moun ou pa ka enfòme, ou pa ka verifye sa bon pa pa takle m. Men siveye pou wè soti aswè a demen, pa egzanp gen 2 kadav ki te bò rigòl, eske pap gen kadav nèg yo ap antere? Si yo pa antere yo deja. Sa vle di ke nèg yo gen kadav anda nan vilaj. Tout resous nan polis la mobilize pou atake vilaj. Gen bagay ke m pat vle di par sousi pwofesyonèl, par pwidans e par kòm moun ki konsyan e ki responsab. Gen bagay ke m pa di. Men m konekte paske si m ap fè yon travay konsa, Se pa ak Frantz Elbe m pral konekte pou m gen enfòmasyon. Dayè Frantz pa gen enfòmasyon. Sa de pa li m pral konekte avè l. Se pa avèk IG m pral konekte pou l ban m enfòmasyon. Li menm li pa gen detay nan men l. Sa atè a pou m desann. E depi pli de nan m ap fè l la a. Hein? Depi dezan n ap frape konsa atè a. Pa janm gen moun ki demanti nou non. On nèg k atan t ap fè divèsyon. Bon men chèf gang nan pap demanti m vwa pou moun pou lòt moun kap tante fè divèsyon li menm. Nou pa sonje tizo David tap pale nan sa misye tap di. Misye di gen de bagay map di sou yo l konn ret konsa li pete sou li. Paske l paka konprann kòman m fè gen detay sou yo konsa. Ebyen sak pase mwen chèche enfòmasyon. Ebyen koute, imajine ke tout resous nan polis la mobilize pou atake vilaj. M te gen yon ti enfòmasyon ki rive jwenn mwen epi m ekri sou paj mwen m di ke si lapolis, si pèp la kite wikend la pase, li posib pou mouvman an kraze Paske Core Group, BINUH, e CSPN restavèk la, konsa m te ekri l, yo pral mande pou wete polisye yo. Si n al gade sou paj mwen n ap wè m te fèt, m te ekri sa pou moun ki suiv mwen yo. Se paske m te gen yon ide. Men pa bliye m di nou. Gen de nèg kraze vilaj pap bon pou yo. Gen de rapòt pap ka sòti. Kraze gran ravin pap bon pou yo, gen de rapòt pap ka sòti. Paske fòk gen done pou yo mete nan rapò yo. E si ou al atake vilaj, kounye a antre giyimè gen inosan ki mouri, byen ke m pa fin kwè gen twòp inosan nan vilaj, kounye a rapò ou pral ogmante, li pral pi bèl. Son peyi difisil. Ebyen koute, la polis mobilize e sesi e telman vre, neg yo, premye jou a gen 3 neg ki tonbe nan kan neg vilaj de dye. M te di n sa. E se te vre. Nèg yo tèlman te vle atake, pami tout kamera, pa egzanp kote w ap gade la w ap wè gen yon kamera ki nan tèt Izo, se anndan lakay li li ye la a. Lapolis rive detui 2 nan kamera misye yo. Dayè m te bay detay kote misye plase yon seri de kamera. Sa vle di ke te gen bagay ki vle fèt. Marin rete sou lanmè a pandan yon bon bout tan. Pa gen ankenn travèse. Lapolis kontwole lanmè a. E se sa te fè. Lè w wè m vin di w ke Izo nan vilaj la, e pa blag m ap fè. Lapolis gen tan wè. Izo andan vilaj yo lokalize misye ou konn poukisa map di sa yo la poum ka montrem sak ayiti a la polis lokalize misye yo wèl andan vilaj. Nèg yo paka penetre vilaj paske nèg yo mete yon pakèt pyèj atè a pami yo twou yo fouye. Dayè lè nèg yo ap tire a la polis se anndan kay yo rete epi yo pèse mi yo pou yo mete bouch zam nan deyò pou yo pete bal. M te pataje yon imaj sou paj mwen. Se youn nan bandi ki te nan cha blende ke yo te sezi te sou tèt cha a, gon polisye tey misye sou don kay, nèg yo di pa gon mouch ki mouri vilaj, pa gen pwoblèm, m kite sa la. Mentnan, lè yo gen tan met tout pwen stratejik nesesè pou yo frape sou vilaj, men le fè ke lapolis gon jan l opere, Malerezman, y ap tann yon lòd. Lè m te frape Frantz Elbé fò, misye fache, ou wè l te menm ekri nòt ap fè menas. Misye voye ranfòse polisye k te anba a. Te gen nenpòt 5 a 6 cha blende disponib. Operasyon an tèlman te sou pwen pou l fèt, Ariel Henry ki te gen nenpòt 3 cha lakay li, sa l itil peyi a? Anyen. Yo pran 2, yo voye ranfòse ekip ki sou Bisantnè a. Ou wè tout bagay te sou sa, te sou fèt. Èske n te yon ti pòs ke m fè, m te di ke lè Core Group e BINUH M di Ayiti est dirigé par le Core Group et BINUH. Nou sonje m te fè yon pòs konsa? Aprè sa m ta pral di ke nou te gen ti konsiy kap bay tout bagay sou kontwòl. Lè BINUH, pandan operasyon ap planifye, nèg yo nan lari, nèg yo atè a paske bandi yo paka travèse. Lè ti sòlda yo sòti nan sèk la, yo kontinye al fè resèt, men yo pa an kantite. Se paske BI a pa fè travay li. Paske gen yon machin ki te, gen yon blende ki te sipoze ap fè va e vyen nan zòn nan. Li pa fè travay li. Men nèg yo pa ka sòti vilaj pou yo travèse pòtay. Tout zòn sa te steril. E sa te fè m te mande konsèy avèk chofè yo, avèk jèn jounalis yo pou yo pridan. Paske zòn sa pa t fasil. E se nan pa fasil ki fè Gonto ta pral tonbe prèske bò tele Ayiti a, a on zam sou li, son motosiklèt. Lapolis te vle atake. Premye bagay ki pral fèt pral gon, tanzantan gon reyinyon. E dènyè reyinyon nèg yo patisipe se BINUH ki òganize l. Menm ti bagay lan, bon operasyon, paske lè yo. Tcheke sou vilaj gen anpil timoun anndan vilaj pitit nèg yo epi moun BINUH ap plenyen pou timoun yo wè gen anpil timoun nan vilaj etc yo ap evite domaj kolateral depi lè sa m di atansyon nou pran nan mera. Nou pran nan mera. Depi lè wè depi lèm tande binu nan bagay la m di bon nou pran nan mera paske nou pran nan konplo nou pran nan kout pa konprann ayayayy dayè anpil wi epi Ti plenyen yo kòmanse fèt, o bagay timoun nan vilaj etc. Yo ap pran prekosyon pou evite domaj kolateral, sepandan operasyon ap kontinye men etc. Depi lè tout men sa yo, m kòmanse santi gen yon ti bagay ok. Sa vin fè menm polisye k te gentan mobilize pou frape tanzantan y ap wè si yo a fon bèk, yo kòmanse ralanti paske yo pa gen tout garanti ak san pou san. Gen 4 blende ki rantre an Ayiti la a epi tout moun kòmanse. bat bravo paske yo di bon yo pral ranfòse blende ki lasalin etc paske yè pa egzanp m fon tchèk tout sou von zòn fò senklè map gade reyaksyon moun yo map tande ti bagay m gade bisantenè pòtay leogàn m wè ke blende yo disponib gen gen gen de pwen stratejik ke m wè gen nèg ki ye ke m pa de m pa di men m wè kòmsi kanmèm yo pa atake vilaj men yo atè a. yo atè a. Enben lasosyete ekoute. Eske n konnen jodi an, pandan m ap pale avè nou la a, pa gen ankenn blennde ki nan zòn Bisantenè la? Yo wete tout blennde, tout dispozisyon ki te pran pozisyone frantirè nan yon seri de zòn. stratejik tout bagay sa yo tonbe pou mounen map pale la son peyi difisil nan son peyi difisil paske janm te di nou te gen divèsyon kap fèt ki di ke izo misye alèz li pa vilaj misye t andan vilaj Paske gon gon gon yon pwòch misye di l ke si wap mouri nap mouri la, fò n rete la pou n konbat. Ou pa ka deplase. E m pral konfime misye vilaj, se a pati de sèt imaj. Lè misye al sou tiktok, kisa misye fè? Misye tante bare pisin nan. Misye mete telefòn nan pre l. Esa ou wèl parèt gwo nèg. Kòmsil fon zoom sou telefòn nan poul ka pale lèl sou tiktok la. Se egzatteman la kote wap gade la e lal te ye. Ou wè la se pisin misye. Se anndan kay izo m ye la. Se pisin misye kay moun kel pranl krazel vòlòl kraze poul fè pisin. E kisam pral konfime kame gadem nan tèt wap gon kamera. E se menm si w gade nan menm imaj pisin nan, w ap wè menm kamera sa a, li, li pa dèyè an la. W ap wè m fè yon ti kwa, yon ti ba, yon ti pwen sou li. Sa se Izo ki bò pisin ni. Se sa k fè lè misye al sou TikTok, apati de sèt imaj m pral konfime ke misye pa deplase. Mwen konfime misye anndan vilaj. Paske imaj sa a se egzatteman kay misye li ye la a nan vilaj la. Misye la anndan vilaj la. Donk misye fè va e vyen vilaj anndan bon vilaj lè m di vilaj lan travèse rive nan matisan 2, 4 etsetera rantre sòti paske pa gen twòp presyon anba a. Ebyen la sosyete ekoute. Donk Izo pap ka deplase. Gon lòt bagay ki vin prezante, lòt gang yo pa ka pote ranfò bay nan vilaj, paske tout nèg oblije ap siveye zòn yo, gran ravin pa desann, kanaran pa ka pote ranfò e gen anpil zam misye genyen ki nan men nèg kanaran yo. lè gen goumen ke l te voye ranfò ke nèg sa yo pa gen tan retounen ak zam sa yo nan vilaj. Bagay yo anpil. Enben la sosyete, malgre tout dispozisyon k te gen tan pran, pa egzanp, m di w la a, Imaj sa pral konfimem ke misye anndan vilaj e lapolis wè misye nan vilaj. Yo wè misye anndan vilaj. Men gon mun nèg yo fèt pa fasil, menm si yo gen pèl mekanik la pou ta ede kraze, li pap fasil. Yo ap itilize strateji pou yo ta atake vilaj. Yo ap tante fè tèk bò wonn. e sesi e tèlman vre, m tap montre n imaj sa yo m te di n ke efektivman tout se gade wè nèg yo bagay yo bloke kounye a lapolis rive sou Bicentenaire yo desann anba a sa di tout zòn sa yo se ale aprè pòtay sa di tout zòn sa yo lapolis te kòmanse gen kontwòl sitiyasyon nan perimèt sa yo e pa gen ankenn moun ki te ka travèse zòn sa a. La police gen kontwòl la. Ebyen pandan map pale avèn la jodi ki jou jodi a e madi ki se 9 mai 2023 la police nasyonal dayiti anba lòd Frantz Elbe nèg yo wete tout blende te anba a pretextan ke Yo pral etidye yon lòt strateji pou yo vin a d'autres plans d'opération e an an reyaksyon, imedyatman blende yo kit anba a, Manno ak tut ekip ti sòlda l vin nan lari a fè cho paske pa gen polisye anba a. Egzanp ki senp, Poukisa yo pat janm fè reyaksyon sa depi semèn dènyè? Paske polisye yo te anba. Sa di menm si ou te ka pa remake yon prezans konstant polisyè sou tout wout Matisan, men polisye yo te la. Yo te nan dè pwen stratejik. Imedyatman blende yo deplase, Manno pran kèk ti sòlda li vin fè cho nan lari a epi tout moun kapab gade.